Bon, mwen fòk m di w ke m vin avèk yon santiman ke petèt nou tout konnen, lè w vin nan fineray 3 kòlèg ou ki mouri a lenstan, ou kapab kòman, ou kapab konnen kòman sa ye. Mwen menm m panse ke jodi a nou la maten an, antanke kòdonatè jeneral Synapoha, se jis pou nou vin patisipe nan fineray 3 kòlèg polisye nou konnen ki te mouri nan komin Petyonvil 20 janvye ki sot pase la. Kidonk, se avèk yon tristès ke nou vini la. Men, vi a gen sa ladan l. E nou kapab remake te gen ti pwoblèm pa rapò avèk kesyon fineray la. Men m panse ke nou la kanmenm, nou menm, pou nou vin asiste, pou nou vin rann yon dènye omaj avèk kòlèg polisye sa yo nou konsidere kòm de ewo, de nèg ki tonbe sou chan de batay, de nèg ki kite lakay yo, kite fanmi yo pou y al pote sekou avèk lòt moun. E kidonk se konsa bagay yo ye. Sinapò a voye senpati l bay tout fanmi, tout zanmi polisye sa yo, spesyalman pitit yo, madanm yo, kòlèg de travay yo nou konnen ke ki twouve yo nan yon tristès ke yo p ap janm kapab kite kou kounya la. Men m kwè ke fòk gen travay ki fèt, fòk gen batay ki mennen pou anpeche ke polisye ap tonbe konsa. Men fòk genyen yon bagay ki di pou pèmèt ke mesye bandi sa yo jounen jodi a ki pran kontwòl peyi a, fòk gen de desizyon ki pran le pli vit ke posib pou frennen sa. E nou wè polisye ap tonbe anpil, gen 6 polisye ki tonbe ti rivyè Lyankou, kidonk se de bagay ki vrèman tris. Jodi a la nou genyen yon lapolis kap pèdi moun prèske chak jou, e ou prèske wè pa gen anyen ki fèt pou pèmèt ke yo sispann avèk sa. Men nou swete kòlèg nou yo fòk yo trè pridan, trè vijilan nan aksyon yo, nan sa yo gen pou yo fè lè yo pral travay, lè yo nan operasyon. Fò yo gen yon konpòteman ki egzanplè parapò avèk sa yo gen pou yo fè. Epi evite lè yo nan lari tou kesyon telefòn bay plis priyorite avèk travay yo. Lionel Nazarre, Yè nou konnen gen yon polisye ki te soti Kafou ki pase pa Taraz. e jiska prezan fanmi l di yo pa wè l. Bon ki kowòdonat polisye nan Powabè? Bon efektivman nou te enfòme de sa kote ke gen yon polisye ki se rabèl yon ventyèm pwomosyon, rabèl Giscard ventyèm pwomosyon ki tap travay nan komisarya Dèlma ebyen li te kite lakay li Kafou e selon enfòmasyon ke yo ba nou li pa rantre nan komisarya nou rele komisarya li pa rantre madanm li rele nan komisarya li pa rantre kòm dabitid li toujou enfòme. e fanmi l a chak fwa ke l rive nan komisarya se men domaj nan maten an n ap tande madanm ni sou radyo k ap lanse yon kri pa rapò avèk polisye a ke li pa renmen gen anpil enfòmasyon depi yè maten ki fè kwè ke nèg ti makak yo ta ta sanble tiye polisye a yo pran zam ni yo pran kò a yo rantre ansanm avèk li nan moman ke n ap kriye pou sa k pase petyonvil nan moman ke n ap kriye pou sa k pase lyankou. Ou ka imajine se chak jou gon bagay kap repete, se chak jou nan moman ke wap pa repo ou men w bliye kèk bagay, se le moman ankò gen lòt polisye ki ap tonbe. Se travay ke nou denonse, nou swete ke fòk gen de desizyon ki pran le pli vit ke posib pou frennen fenomèn sa a. Paske li pa posib pou polisye kontinye ap tonbe konsa e wap gade sa kap pase aktyèlman la a nan Latibonit, nan Jeremi, nan Senmak, nan Pòtoprens. Polisye pran lari pou yo mande meyè kondisyon travay. Nou kwè ke fòk yon bagay ki fèt rapid pou pèmèt ke polisye yo revandikasyon yo satisfè e pèmèt ke yo kite lari a kote ke yo ye a. Men pou yo jwenn satisfaksyon, se responsab yo, swa nan nivo eta majò lapolis la, oubyen nan nivo gouvèneman an ki dwe pran responsablite yo pou pèmèt ke polisye yo rekipere komisarya yo, rekipere baz yo paske yo gen yon misyon ki se pwoteje. E sè wi, popilasyon an konte sou nou, menm lè ke nap viktim se vre men sa pa dwe fè nou fayi avèk misyon nou. Ok, kòman ou konprann reyaksyon polisye Petyonvil yo ki pa deside desann Akademi pou kapab vin asiste avèk nou yo? Bon, m pa ka kòmante sou sa, bon, petèt se yo menm ki konnen poukisa yo fè l, men èske se pa yon dwa tou yo genyen pou yo pou yo pa vin la, ladan petèt sa ke yo te swete, bon, m pa gen twòp bagay ke m kapab di sou sa. Ok, mèsi.